Bwavo lapopo, lè m di lapopo m ap pale de lapolis, bwavo komisè Jean Ernst Muscadin, hum mete Muscadin nan vi nou tande mezanmi, se sèl komisè ki pa nan tete lang avèk bandi. Ti lapli pran kou! Izo vilaj de Dye pran kou! 400 mawozo, vwayou sa yo, voye yon gwo mesaj bay moun Laplèn. Men pli presizeman, yo voye yon gwo mesaj bay Chen Mechan. Kiyès ki Chen Mechan? Poukisa yo voye gwosè mesaj sa a bay Chen Mechan avèk tout moun Laplèn? Rete la nan emisyon an, nou gen anpil detay pou ou. Mèdam mèsye bonjou si se nan maten bonswa si se nan aprè midi sa depan de lè e nan ki peyi wap swiv nou nan moman an nou kontan gen ou kòm telespektatè fidèl chanèl sa paj sa ki rele odit nou rele machann enfòmasyon tou mèsi avèw ki abòne deja ou menm ki potko abòne fè sa kounya Abòne, kòmante, like, pataje. Mande yon fanmi, yon zanmi, yon pwòch, yon kamarad fè menm bagay avè w. Bourik ki chaje pa gen tan pou kanpe nan wout pou bay blag, sinon senti li ap kase. Djakout nou plen, chaje koule gba, chaje tankou lapolòy. Nou gen detay pou ou. Nou pral koze. Genyen yon endividi yo rele oubyen yo te rele Federal. Men anpil moun konn misye lap bay anpil pwoblèm nan Matisan. Hum! Misye te nan Gran Ravin. Men di Gran Ravin se di. Vilaj Didi. Enben, nou sonje dènyèman nèg yo te pran komisarya Matisan an, pa vre? Egzakteman, ou sonje. Nou sonje lè sa a tou, yo te pran yon drapo ameriken yo te mete nan komisarya a. Kesyon anpil moun t ap poze, poukisa Nèg yo pran drapo ameriken yo mete nan komisarya. Eske son fason pou yo di etazini ou mèt vin okipe ou nou wi se sa nap chèche. Tout dezòd nap fè a son okipasyon nou bezwen. Ou byen se yon mwayen pou yo te montre se yo menm ki grand pwisans la. Se kesyon sa anpil moun tap poze, m te menm fè emisyon m tap mande eske se grann pwisans nèg yo konnen yo ye oubyen se yon okipasyon amerikèn ki ap chèche. Nou te wè yon jèn gason ki te gen yon chòt sou li ki te gen vè ki te gen nwa ladann. Nou sonje? Misye te akonpanye avèk yon lòt jèn gason ki te gon kask nan tèt li avèk inifòm lapolis sou li. Uhmm ou sonje. Ebyen se misye ki federal la. Sa vle di misye se yon nan inisyatè mouvman pou te deloje polisye yo andedan komisarya Matisan an epi pou li menm li te vin renye. Ebyen fò m di nou, nan afwontman misye te genyen dènyèman, misye te touche pa bal. Bon, depi nèg yo blese pa bal, se swa yo gon medsen prive ki vin swanye yo andedan baz la, tankou lè n pran Babekyou, misye gen medsen prive l ki toujou vin swanye l, oubyen, si nèg la pa ka fè sa, yo chèche gen kontwòl yon medsen, yo kidnape l. Sa se de. Yon twazyèm opsyon, nèg yo al lopital byen lwen. Nèg yo al Mibalè, nèg yo al Okay tankou lè ou te pran Anel Joseph, nèg yo ale e Fondènèg, Fondèblan, ebyen pou Federal lè l te pran katouch li te wè se kite kapital la. Men kite kapital la kesyon w ap poze tèt ou pou ale ki kote? M apèn sot di w yo konn al an pwovens. Ebyen, misye pran direksyon pou l ale Fondènèg. Men gen enfòmasyon ki fè konprann ke se Fondèblan. Antouka. Ebyen, lè ou gen komisè Muscadin, Jean Ernst Muscadin, ebyen, ki gen kontwòl Nip lan, Lè Jean Ernst Muscadin tande ke Federal ki se yon vwayou, yon asasen, yon kriminèl, yon malfra k ap opere nan Matisan, ebyen vin pran swen nan depatman pa l la, li di, Hum, sa n t ap chèche anlè, Bondye pote l atè pou nou. Jean Ernst Muscadin debake al chèche ki kote federal ye pou mete men nan pat kasam li. Epi sa w tande a, bèl operasyon deklanche, yo pati dèyè l. Epi yo arive jwenn, efektivman, ki kote vwayou sa a ye, kriminèl sa a ye li t ap pran swen. Men, ou konnen, ou p ap ka vin pran nèg yo konsa. Ebyen, te gon ti afwontman. Nan afwontman sa a, federal resevwa plizyè katouch. Men, lapolis, hum! Nèg yo vini avèk yon fòm la a pou touye moun, ke m renmen. M renmen sa a wi. Paske mwen menm m toujou mande nou touye nèg yo lè n pran yo pa gen arestasyon pou yo. Pa gen plas nan prizon yo. Pa gen plas nan prizon yo. Tou fè sa nap fè a yon fwa. Ki sa ou panse nèg yo fè? Ebyen nan afwontman k genyen, vwayou sa a resevwa 2 oubyen 3 katouch. Humm ou konn sa lapolis fè? Lapolis fin gen kontwòl federal ki se sòlda gravin nan, Pandan yo fin gen kontwòl, lè l fin pran katouch la yo m ap pale nou, yo fin gen kontwòl li, yo metrize l, epi yo chita, y ap gade l. Yo kite plizyè è de tan pase, misye ap bay san atè a. Yon fason, yo fè l bay prèske tout san ki te nan kò l. Epi pandan l prèske trepase, yo pran l pou ale lopital avè l. Epi sa w tande a, misye mouri wi. Antouka, imaj yo chokan pa ka montre nou non, men nou pral tande son kòman bagay yo te pase. Kesyon n ap poze tèt nou, kiyès ki Jean Ernst Muscadin? Jean Ernst Muscadin, ebyen, se yon komisè k ap fè koze nan Nip. Nou sonje l te di konsa, li bezwen 500 galil avèk 500 sòlda. Epi, avèk de bako lodè, nan de zè de tan, l ap kraze vilaj Dedye plat. Nou bliye Izo te reponn li? Lè Izo t ap di konsa, Men Komisè Miskaden genlè pa gen bon nanm sou li. Si se nanm li pa gen sou li, yo mèt voye l nan vilaj pou met nanm sou li. Se konsa Izo, chèf gang k ap dirije Vilaj de Dye a te reponn Muscadin. An nou tande kòman sa te pase avèk Federal paske m oblije bare imaj la paske l gen san ladan l, li genyen vyolans ladan l. Nou konnen ni YouTube ni Facebook enben depi w mete jan de imaj sa yo y ap sanksyone w. M toujou di sa malerezman lè m pote emisyon moun yo toujou ap mande kot imaj manti w ap fè, kot imaj. Men m di nou gen imaj ou pa ka mete y ap sanksyone nou deja. Humm kisa nou ta renmen? Kraze paj la pa ban nou enfòmasyon oubyen toujou ban nou enfòmasyon imaj yo pa twò nesesè? Enfòmasyon m ban nou l deja kòm se ayisyen nou ye peyi toma se lè nou wè nou kwè nou oblije ap mande imaj m di nou gen imaj nou konn wè m pote yo pou nou sa k pa gen vyolans ladan yo sa k pa gen blesir ladan yo men sa ki gen vyolans avèk blesir mezanmi nou pa ka pote yo. Ok an nou tande koman sa te pase nap tounen wi avek koze 400 marozo e chen mechan kap fè koze nan laple. Komisè pou mwen Komisè pou mwen sim son moun ki konn nan dezagreman se la anba m leve. Aa ou te voye m sou lopital non menn pou kisa non non a monchè map moute ou. Ranje pye w zanmi. Konbyen tan ou genyen menm? Mpa gen zam. Kibò kite matis lan? Bon, mpa konnen. Ou pa konnen? Non. Ou pa raple ou? Kache nan bouch mwen. Ha? Sa ou genyen? Kache nan bouch mwen, maravan. Ok, ya. Good job la popo cheri! La popo, j't'aime. Oh oh! Krache nan bouch ou sèch. Ou bliye ki mati nou konn ap fè moun pase nan Matisan, nou bliye ki mizè nou konn ap fè moun Gran Sid la pase, jounen jodi a krache nan bouch ou se, ou bliye konbyen moun ou tire, ebyen se menm jan tou krache nan bouch yo konn sèch wi. Mesye federal. Good job la popo. Komisè Muscadin. Good job cheri. Tou senpleman kounye a nap tann gwo solda yo tou gwo moso yo. Men nèg sa yo tèlman difisil pou pran yo paske nèg sa yo, yo pa souvan al nan goumen non. Anpil moun kap di lapolis pa janm arete gwo towo yo se ti inosan oubyen ti solda. Nèg gwo toro yo pa al nan goumen jan n panse a non. Nan gwo toro nèg ki plis al nan goumen e Babekyou l rele. Lòt gwo toro tankou Izo, lè Gran Ravin n ap goumen pa met nan tèt ou Izo nan goumen non. Izo chita yon kote l ap kòdone bagay yo wi. Lè Gran Ravin n ap goumen pa mete nan tèt ou Ti Lapli ak Bougòy al nan goumen. Nèg sa yo pa al nan goumen non. Nèg sa yo gen yon kote yo chita wi. Ebyen lè. Map pale de 400 mawozo ap goumen. Wè vwa ri a bay pou lamò 100 jou a l pa nan goumen non. Sa vle di lè w wè moun viktim nan goumen li difisil wi pou l nèg sa yo. Pou nèg sa yo goumen fòk anpil sòlda kòmanse tonbe pa gen nèg ankò epi l reziye l wi. Oubyen kote l ye a yo kòmanse krible sòlda pa l yo prèske rive sou li li oblije ap fè jan pou l lage pye l wi. Pa met nan tèt nou sòlda ou al nan goumen konsa. Sa ke w wè li difisil pou yo pran ou a, e yo se yon kote yo kache nan yon twou wi. Sinon, nou t ap di, ebyen, lapolis la li menm l ap mal travay si nèg yo te al nan goumen. Poukisa, nou t ap mande poukisa yo pa janm ka pran nèg sa yo, men li difisil. Nèg sa yo, li pa fasil non pou yo soti tèt yo. Ebyen, antouka, piti piti fè lonè prezidan. Piti piti fè pil. Ebyen tanzantan la poupou manyen manm yonn nan nèg yo nou pa gen pwoblèm nou kontan paske nèg sa yo se nèg kap renye dezòd se nèg sa yo ebyen ki rann peyi a envivab ou menm ki paka vin an ayiti nan moman an nèg sa yo kontribye anpil ou menm ou dwe kontan a chak fwa lapolis fè yon 3 pwen baskèt nan panye nèg yo. Bon, an n al laplèn non. Nou genyen vwayou, malfra, malfetè, 400 mawozo yo. Nèg sa yo loje nan komin Kwadèboukè, depateman de Lwès, peyi Dayiti. Ebyen nèg sa yo te frape anpil nan moman k sot pase yo la, kote anpil moun laplèn, pli presizeman nan Chada, nan Kwadèmisyon, nan Pitbwaye, te kite lakay yo al chèche refij yon lòt zòn. Ebyen, kèk tan apre, mesye Jenèf yo te pote ranfò bay chen mechan e te kouri dèyè mesye sa yo. Men fò m di nou, nan moman an, mesye yo voye gwo mesaj bay moun Laplèn, men vwayou y ap bay pou kòlèg la te deja di, piga pèsonn tounen, paske yo pa gen jou, yo pa gen lè, yo pa gen dat, a nenpòt lè, y ap met pye yo atè a. Ebyen, nèg yo voye gwo mesaj ankò, yo fè konnen ke. Humm lè a pa lwen rive non pou yo pase wè chyen mechan lè a pa lwen rive moun zòn sa yo silvouplè gade si n ka trè pridan byen ke an ayiti ou pa ka pridan paske malgre ou gade tout pridans ou sa pa anpeche nèg la antre lakay ou l vin pran w e kòm de fèt anpil moun ki mouri pandan te gen gè sa yo nèg 400 mawozo antre lakay yo pran yo touye yo boule yo e vyole Fè vyòl kolektif sa vle di yon jèn ti fi ki gen dwa poko menm pèdi epi gen nenpòt 20 vwayou ki dechalbore timoun nan. Nèg sa yo kriminèl anpil mesye. Ebyen nèg sa yo voye gwo mesaj bay moun laplèn di Hum moman an pral rive wi pou yo pase wè paske nèg yo pèdi yon nèg Mackendy, yonn nan nèg ke Lamò 100 jou te gen anpil admirasyon pou li, ebyen nan goumen oubyen nan gè ki te genyen antre chen mechan epi 400 mawozo, misye te tonbe. Yon gwo nèg nwa, hein, yon gwo nèg nwa, e misye konn toujou nan do Lamò 100 jou lè Lamò 100 jou ap pale, ap ranse, ou tande se konferans de près lap bay, epi yo jwenn jounalis wi, al kouvri yo. Yap bay konferans de près e ou jwenn jounal. Mesye jounal sa yo eske eske laprès pa ta dwe arete yo tou hein? Jounalis ki ki gen kontwòl nèg sa yo a chak fwa nèg yo ap ranse jounalis la li menm lal kouvri evenman ou tande lal kouvri yon konferans de près ki lamò san jou ap bay. Nèg sa yo pa ta dwe jwenn arestasyon yo tou? Ebyen Vwayou sa k toujou parèt ak tout vizaj li, on gwo bout patat nwa nan do lamò san jou, ebyen misye te mouri wi. Ebyen, di bay ke misye mouri, se yonn nan nèg yo te renmen anpil, ebyen se yonn nan bagay tou ki fè gè sa poko ap fini antre Chyen Mechan e Lamò san jou. E Chyen Mechan, e Lamò san jou toujou tou, se aprè lagè li kontwole blese. Sa vle di anpil bagay mezanmi. Antouka, ou menm kap viv laplèn, gade kòman ou ka trè pridan, si gon kote ou ka ale kite plèn nan, li tap mye, men èske tout moun ka kite zòn yo, finalman, peyi ap rete abite pa dè bandi sèlman? Men fòk gen kanpe goumen, fòk gen rezistans, yon sèl fason nou ka fè sa, se lè nou konvèje fòs nou, lè nou konnen Ayiti se priyorite nou. M rele US, medya rele odit oubyen machin enfòmasyon, abòne, kòmante, like, pataje.